Non nou menm nou pa sèlman kore, nou mande pou lekòl la ouvè, pou inivèsite ouvè. Lavni di peyi se lajenès. Bonjou, bonswa, sa depan de lè ou pral gade videyo sa, e jan ke m toujou di l se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou tout sa k ap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou w pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa, E pa bliye aktive sin klòch notifikasyon pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ki nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne, mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm, paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn video nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou video jodi. Non nou menm nou pa sèlman kore, nou mande pou lekòl la ouvè, pou inivèsite ouvè. Lavni di peyi se lajenès. E ou pa ka konstwi yon peyi, ou pa ka di w ap batay pou reprann souverènte peyi a, pou mete yon lòt lidèchip pou konbat sistèm nan, si w pa gen de moun ki fòme, ki konstwi, ki enstwi e ki pèmèt yo vin de pwofes, yo vin de pwofesyonèl ki kapab bay transfòmasyon teknolojik la yon plan. Pase politik la pa ka fèt san teknoloji a, san fòmasyon entèlektyèl la. San kapasite de d'agir et de faire. Kidonk pou pou diskite avèk yon etranje fò w konn domèn nan, fò w enstwi, fò w se yon bon lidè ki fòme. Kidonk afè lekòl sa pa negosye nan yon peyi. Kèlkeswa dirijan ki sousye de devlopman peyi li, de l'avenir du pays et même de progeniture li. Li konnen fò l batay pou lekòl egziste. Nou menm nan Emèjans, nou kwè nan edikasyon, nou kwè nan lafòmasyon, e batay nan fòme moun, andoktrine moun pou n batay pou reprann souverènte a, pou chanje sistèm nan, nou bezwen dè zòm e dè dam kòrèk. E se sa k fè mwen kwè konpwomi k ap chèche la a, Konsansis k ap chèche la fò l chita dabò sou rezoud pwoblèm gaz la, rezoud pwoblèm ensekirite a, rezoud pwoblèm mizè la, rezoud pwoblèm ensètitid ki nan tout fanmi yo e ki pa pèmèt peyi a refonksyone, timoun ka al lekòl, yo ka al nan inivèsite e paran yo ka kreye aktivite pou yo viv. Fòk yo enplike yo tou. Se pa sèlman sèvi kòm kouran de transmisyon men li gen yon lidèchip ki devlope ladan l. M kwè ke fò yo fè li pli vit ke posib pou yo retire peyi a nan kriz sa a ki san parèy. Gen diferant akò, nou menm nan Emèjans nou analize yo. Nou pa t ap bezwen tout akò sa yo si Ayisyen te konsyan yo t ap defann enterè nasyonal. Si yo t ap defann enterè peyi a, enterè majorite pèp la, kounye a ki nan yon grangou Atros. Se pou la premye fwa de ma vi map gade jenn fanm ak jenn gason fanmi koman yap viv nan peyi sa. Se pou la premye fwa de ma vi m wè lekol prive nan peyi a l pa ouvè. Menm an Ikrèn lekol ouvè, foutbòl jwe. Menm nan lè peyi kote gè la te plis nan sitiyasyon men jodi a m ka di bagay Ayiti a depase lagè. Kidonk akò sa yo. Y ap antre de, s'antre dechire antre yo. Y ap batay antre yo. Kòm mwen wè jodi a, yo gen tandans fè yon mizankomen pou petèt yo ta jwenn yon solisyon. Bon, nou menm nan Emèjans, n ap suiv de prè. Sa k fè n di n ap suiv de prè, yo pa envite nou patisipe nan reyinyon yo. Nou pa kriye pou sa tou non. Yo pa envite nou patisipe nan reyinyon yo. Nou gen dèzinfòmasyon parapò a dèzami ki patisipe. sa kap di sou lè rezo sosyo men nou pa mani nou pa espere gran choz tou paske reyinyon sa yo ap fèt depi sou jovenel aprè lamò jovenel e jiskisi sa vle di poko gon depasman de swa ki pèmèt moun nan di bon mwen priyorize sa epi nap fè sa mwen m swete. Ekip sa ki deside batay pou konpwomi sa, paske m wè plizyè gwoup, mwen wè Solid, Renmen Ayiti, mwen wè pen, Inisyativ, mwen wè plizyè inisyativ. Men yo pa t bezwen tout kote. Maseyan, m ap pral di w frè, tout moun sa yo, yo pale chak jou nan telefòn. Ou konnen gen de lè yo rive ansanm, yo manje ansanm. Men kou l saji de pran yon desizyon pou lepeyi e pou lapatri, epi w wè yo pa ka antann yo, Tout se zanmi lòt. Men kou yo rive sou peyi a, bon, sa a mwen m kwè se patriyotis la pou yo emèje, se santiman dapatenans lan ki pou emèje, pou ke yo konnen lè ou se elit yon peyi, ou gen devwa pou aji pou le peyi. Ki donk, mwen m ap swiv yo de prè. M poko di m bat bravo, men m ap swiv yo de prè e gon bagay tou pou m denonse nan bagay sa yo. M poko ap denonse. Men. Mwen anonse l. Paske mwen fè yon remak. Se pa sa m ap di non men m ap fè remak la. Jèn yo, m pa wè twòp enplikasyon lajenès nan bagay sa yo. Mwen pa wè enplikasyon twòp moun ki pa pase nan pouvwa. Si w ale nan tout akò yo, W ap wè se de moun ki te ansyen senatè, ansyen depite, ansyen minis, wè, ansyen premye minis. Menm tèt yo? Se yo, men de militan, de lidè ki poko antre nan pòs ki akote pèp la, de jèn, m pa wè yo nan bagay sa a, e ki se veritab konsène. Wè, e yo viktim, yo konsène, e lavni di peyi. Lè sa pati. Kidonk, mwen kwè ke mwen menm m ap swiv, nou menm nan Emèjans, n ap swiv nan enterè paske nou konnen sa k pral soti nan konpwomi an oubyen nan konsensis la se pa li k pral delivre Ayiti. Men, li ka trase yon vèvè pou ke nou menm jan nou di l nan Emèjans, nou reyini, nou fòme moun, nou fè yon plan, nou fòme yon lidèchip kolektif epi n al batay pou la reprise de la souveraineté nationale. Mèkredi 2 novanm yo ane sa a, antanke aktè politik k ap swiv evolisyon peyi a, donk nou remake, Ane sa ki pa gen menm chalè sa te konn gen nan letan ki sa ou panse ki lakòz li? Bon, premye 2 novanm, fèt la Tousen, gen moun ki batize l fèt dè mò, e son okazyon nan kilti nou, wè, nan kilti nou ki chita sou vodou, yo tousjou selebre ansyen yo, zansèt yo. E mwen kwè yè a se te yon jou pou nou te selebre Desalin, Kapa Lamò, Chalma Epera, tout gwo ewo ki te batay, ki bay san yo, ki te tonbe, ki mouri. E tout sa yo se gran paran nou, se mò yo. Yè a se te yon moman pou nou te souvni de yo. Sa a se pou nasyonal, de manyè nasyonal. Men tou konnen dan chak fami genyen yon paran, yon gran paran. Yon ene se w kanton pale de lakou wap wèl sa se de moun ki ale kite yo men ki spirityèlman lè yap pale de de la spirityalite ezoterisyen yo yo toujou di nanm moun nan toujou rete li toujou prè w menm si w pa wèl e lanmou ou te gen pou moun sa li toujou pataje kidonk son jou ou ba yo respè Ou ba yo, ou manje jou sa a, ou fè, ou pale jou sa a de sa yo te konn di, de sa yo te konn bwè, de sa yo te konn manje, pou raple memwa yo. E yè, Leta te dwe raple memwa, te dwe fè yon seremoni raple memwa zansèt nou yo ki te batay, ki pou te mete yo alawotè. Men malerezman, sa pa fèt. Men jodi a se fèt. Yon antite ki nan nati la oubyen vodou yo, yo menm yo sèvi se de gede. Gede a yo di se yon moun ki te mouri, ki repwodui, ki yon enèji ki manifeste sou yon moun e ki gen yon langay wè trè miskle e ki pale e ki di yon seri de verite. Ki jou, de jou sa yo se de jou ke ayisyen konsakre. pou yo venere memwa zansèt yo, memwa gran paran yo, e venere nan lanati la yon enèji ki rele Gede. Nou menm nan politik nou kwè ke tout peyi fonde sou yon baz. Tout peyi gen yon egregò. Tout peyi gen yon avan. Kidonk, lè nou t ap batay avèk Fransè yo ak esklav yo, Kòm yo t di nou se desedan desandan lafrik bon se sa yo di mwen m pat wè m pat m pat disponib men sa m li sa m gade sa m tande nou se desandan lafrik e nou nou se anbasadè bèso ras nwa la e ki fè yon gwo ak ewoyik istorik jamè vi dan se mond se lè yo kraze sistèm esklavajis la e li te chita sou seremoni bwa kayiman ki te yon seremoni vodou ki te bay peyi sa a trase vèvè endepandans. E sa vle di, politikman, jou sa yo, yo genyen, kiltirèlman, yo genyen yon responsablite nan domèn politik la ki fè nou menm nan politik, nou oblije satisfè tout moun e travay pou tout moun. Òganizasyon politik la, pati politik la genyen tout kategori sosyal ladan l. Yo gen pwotestan, yo gen vodouyizan, nou gen advantis, nou gen diferan fwa. Lè sa a, nou rete nan sans layik, chak sektè sa yo nou pèmèt yo kominike. Men nou menm, nou anglobe yo, paske nou dwe batay pou yon solisyon komin, pou linite de la nasyon, e menm lèse libète a nenpòt kèl moun k ap pwofese fwa l. Jou sa gen yon pakèt bagay pou nou paske l chita sou baz kiltirèl peyi a. Kidonk, n ap pwofite pou n di tout moun k ap fete Gede yo Bòn Fèt Gede, Vodouyizan yo Bòn Fèt Gede. Men nou swete jou sa yo selebre nan lespri dinite. Paske ou konn wè lè fèt sa yo ap fete, tout lari, tout kote, moun pral an pwovens, moun ap tounen. Nou rive nan kote, moun dan le sid pa ka travèse le sid de Pòtoprens. Moun dan le nò pa ka travèse dan le nò. Moun ki nan Plato Santral pa ka travèse anba Mòn Kabrit. Sa vle di peyi a, moun ki nan zòn metwopolitèn nan, yo anprizone. E prizon sa a, s on lòt kad, mwen m swete, jou sa a, yo entèpele lè fòs natirèl dè zenèji ki redone kouraj e ba nou fwa ak detèminasyon pou nou batay, pou nou jigile! kriz sa a ki depase nou. E se nan menm lojik sa a, mwen ta swete vodouyizan yo, yo priye jodi a pou ke gon priz de konsyans, gon patriyotism, wè, gen yon espri eklere ki manifeste nan tèt moun k ap dirije peyi a, ke pou yo konprann yo se dirijan yon peyi ki endepandan, anpil moun mouri pou sa. Manifeste nan tèt klas politik la pou yo konprann, pou yo mete ego de kote, pa m pi bon de kote, eksklizyon de kote, men chache linite e bay yon lòt pèsepsyon pou pran peyi a an men. E mete nan tèt Ayisyen, etranje a. An patikilye nou konnen ki peyi ki vle se li menm sèl ki pran Ayiti an men avèk akolit yo men kite nou peri, kite nou mouri, kite nou nan dezespwa, kite nou nan mandisite, kite nou nan tout kalite manèv epi li ta kontan wè nou tout mouri, nou tout pèdi epi li menm li jwi. Mwen ta swete vodouyizan yo ak ayisyen yo jodi a yo panse de sa yon jou sa pou gon prizdekonsyans ki pran Pou n al dèyè yon konsansis reyèl, sa vle di kit ou te nan pati politik, kit ou te nan sektè prive dèzafè, kit ou te nan pouvwa, kit ou te nan sosyete sekrèt yo, kit ou te vodouyizan ou gen yon pwòch ou ki te mouri. Yon zansèt yo fò ou venere yo paske yo te ba ou libète. Kidonk mwen swete jou sa a. Vodouyizan yo, tout moun sèvi avè yo pou yon nouvèl refleksyon pou aprè semèn sa a pou yo chita pou yo jwenn yon solisyon nan kriz peyi a. Nan menm lide sa a, gen yon gwoup aktè politik ki mete, ki di y ap chèche yon konpwomi, gen Unir Ayiti, gen pen, nou sonje w te ladan li, ki nan estrikti sa a. Èske ou menm w apiye demach sa a? M ap pral di w, gen diferant akò, nou menm nan emèjans nou analize. Nou pa t ap bezwen tout akò sa yo si Ayisyen te konsyan yo t ap defann enterè nasyonal. Si yo t ap defann enterè peyi a, enterè majorite pèp la, kounye a ki yon grangou atwòs, se pou la premyè fwa de ma vi m ap gade jenn fanm ak jenn gason fanmi kòman y ap viv nan peyi sa. Se pou la premyè fwa de ma vi m wè lekòl prive nan peyi a l pa ouvè. Menm ann Ikrèn, lekòl ouvè, foutbòl jwe. Menm nan lè peyi kote gè la te plis nan yon sitiyasyon, men jodi a, m ka di bagay Ayiti a depase lagè. Kidonk, akò sa yo, y ap antre de, s'antre dechire antre yo, y ap batay antre yo. Kòm mwen wè jodi a, yo gen tandans fè yon mizankomen pou petèt yo ta jwenn yon solisyon, bon, nou menm nan Emèjans, n ap swiv de prè. Sa k fè di n ap suiv de prè? Yo pa envite nou patisipe nan reyinyon yo. Nou pa kriye pou sa tou non. Yo pa envite nou patisipe nan reyinyon yo. Nou gen dè enfòmasyon pa rapò a dè zanmi ki patisipe, sa k ap di sou lè rezo sosyo. Men, nou pa mani, nou pa espere gran choz tou paske reyinyon sa yo ap fèt depi sou Jovenel, apre lamò Jovenel e jiskisi. Sa vle di poko gen yon depasman de swa Ki pèmèt moun nan di bon mwen priyorize sa epi nap fè sa. Mwen m swete ekip sa ki deside batay pou konpwomi sa, paske m wè plizyè gwoup, mwen wè solid, renmen Ayiti, mwen wè pen, mwen wè inisyativ, mwen wè plizyè inisyativ. Men yo pat bezwen tout kote. Maseyan, map pral di w frè, tout moun sa yo, yo pale chak jou nan telefòn. Ou konnen gen de lè yo rive ansanm yo manje ansanm. Men kou l saji de pran yon desizyon pou le peyi, e pou lapatri epi wè yo pa ka antann yo tout se zanmi lòt men kou yo rive sou peyi a bon sa a mwen m kwè se patriyotis la pou yo emèje se santiman dapatenans lan ki pou emèje pou ke yo konnen lè ou se elit on peyi ou gen devwa pou aji pou ou nen peyi ki donk mwen m ap swiv yo de prè m poko di m bat bravo men m ap swiv yo de prè. E gon bagay tou pou m denonse nan bagay sa yo. M poko ap denonse l. Men mwen anonse l. Paske mwen fè yon remak. Se pa sa m ap di non men m ap fè remak la. Jèn yo, m pa wè twòp enplikasyon lajenès nan bagay sa yo. E vwala. Se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi an. Mèsi dèske w te gade videyo a jiskalafen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa. e aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa pou yo kapab toujou rekòmandew videyo nou yo. Mèsi nap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchao!